Bonjou bonswa la fami, m pa ka di se avèk plezi mwen rantre la kay nou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Paske bagay yo vreman grav nan peyi Dayiti. Mwen vin la pou m pale selman de dosye. Men, alò fò m di nou ke yèswa, Telefòn mwen tonbe an pàn. Mwen gen yon fàn ki fè m kado yon telefòn. Ee, telefòn nan m mete sim nan sou li, bon, li pa vle mache. Men se pa telefòn nan ki pwoblèm nan paske li te vin mache ofinal e li vin kanpe. M panse ke se sim nan ki pwoblèm nan donk m pral avè l nan Natcom lendi. Pou wè si m ta chanje l. Men annatandan m pa konnen pou rès sware a la kòman m pral jwenn entènèt sof pa wifi. Se sa k fè mwen anreta nan dosye sila. Men nou konnen RLprod li menm li toujou ap chache enfòmasyon pou nou. Tande byen ki sa k pase. Gon sitiyasyon ki kòse onivo de Laboul, yon ansyen senatè ap pase nan yon machin ansanm avèk yon lòt moun, bandi pran l, Si ou pat konnen n, li rele Yvon Buissereth. Li se moun nan departeman Sid. Misye te senatè e nan dat samdi 6 out 2022 an, ebyen lavi l pral bout. Endividi ame atake machin ansyen senatè sa te ye e. Yo pase a laksyon. Yo mete dife. Yvon Buisreth se te yon ansyen senatè. Li te tou kestè nan moman li te senatè. Li se aktyèl direktè antrepriz piblik de pwomosyon e de lojman sosyo. Li te avèk yon lòt moun ki te akonpanye l. Yo boule tou de nèg sa yo. Kiyès ki fè zak sa a? Premye fwa m pral sadik konsa. Ti makak, m ta renmen tande w k ap pale sou dosye sa a. M pa di se ou k fè krim nan non ti makak, men m ta renmen tande w k ap pale sou dosye sa a. E m ta renmen si w vle reponn kesyon, Pou m rele w pou ap reponn kesyon. Paske nan zòn senatè a mouri an, li sanble tèt koupe ak nèg ti makak yo. E, je un ami ki a pase un pti kout fil a ti makak. Ti makak ete an pann de mo. Il ne pouvè menm pa fèr un petit parad. Se pou m di nou ke. Bagay la sanble tèt koupe ak baz Ti Makak la. Men pou nou konprann istwa sa byen, nèg Ti Makak yo te vin enstale yo anlè a. Enfòmasyon fè kwè ke nèg sa yo se alye nèg Gran Ravin. Pandan nèg yo anlè a, nèg yo gen yon seri de egzaksyon ke y ap fè. Toto pa dakò. Toto al de gwoup nèg pa l. Yo bay nèg sa yo yon operasyon gason pa kanpe. Yo jere yo. Nèg yo ale. Pandan nèg yo ale, Ti Makak rete anlè a an katimini. L ap jere ti zòn ni. Li pa fè twòp bri. Li moute anlè nan fe sa. Vin gen enspektè Dan Jerry Toussaint ki mouri. Tande byen, m ap ba nou fim yo byen jiskaske jounalis RL Prod lan te ka mouri tou. Lè dad mouri, jounalis pam nan monte anlè a. Lal fè entèvyou a ti makak. Kounya ti makak di non se pa nèg li yo ki touye dan Jerry Toussaint pitit Dany Toussaint. E lè sa a nou te fon gwo repòtaj anlè a. Kèlke jou aprè, divès jounalis. Al moute anlè a pou al fè repòtaj. Ils étaient trois, de jounalis ki ap travay pou lòt medya, epi jounalis pa m nan. Yo jwenn li nan wout, epi yo monte. Lè yo monte al fè repòtaj sila a, bandi tire sou de jounalis. De mò. Pa m nan m pa konn si se bon pye l, oubyen Bondye di l potko ka mouri nan moman sa a, paske m pa t kapab sipòte chaj sila a. Li jwe pye l. Bondye sove l. Aprè tout pwoblèm sa yo, bon, vin gen bwi ki di se ta nèg Toto yo patati patata. Tout moun panse ke bagay la fini. Nèg Toto yo anlè a la y ap boloze kò yo. Dènyeman la nèg Ti Makak yo monte yo fon masak. Ni fanm ki ta nèg yo mouri. Epi sa rete la. Kounye a la a sanble ke se nèg Ti Makak yo ki vin pran kontwòl sitiyasyon an. E pandan nèg Ti Makak yo anlè a la, men sa k pase samdi 6 out 2022. Moun Okay m panse ke sa se yon jifle. Moun Okay m panse ke jounen jodi a la chak depatman dwe koupe ak yon lòt departeman. Pou n di sa k pase a, nou pa dakò l. E sa k pase a m panse ke se yon souflèt pou Leta. Souflèt pou Leta dan le sans ke nou kite ensekirite an pouri twòp nan men nou. Eske nou konprann? Mwen ba nou sèlman 12 mwa. Si bagay la ap kontinye jan l prale a la pou tout zòn pwovens yo pouri nèt. E si abitan yo pa leve kanpe, yo pa pran manchèt yo, yo pa pran poud yo, Pou yo batay a vagabon ebyen nou mele e nap vreman mele. Bandi yo telman alez nan fe sa nou rele krim nan, jounen jodi a la person moun pa eparnye. Neg la lidel dil touye yon moun li touyel. Gade koman neg yo pran yon sitwayen yo boulel nan yon machine. Yvon Buisred te akonpanye ak 2 lot. M we gon seri de komantè ki komanse ap fet la. e sou paj telegram e sou whatsapp sou anpil group o kòm kwa e nèg sa ki rele yvon bisrèt lan li te fè peyi anpil mal m pa gen pwoblèm avèk yon nèg ou te fè peyi mal se pa le moman sa kap pale pou kwen li la se yon krim odye ki fèt sou sitwayen an menm lè sitwayen sa li te vòlè de milyon de dola kòm si se konsa pou l mouri pou ki sa se pat lajistis ki mete l anba kòd. Son bandi ki te pou tire li, ki te pou mete dife sou li nan machin nan. Ekoute byen, nou menm ki nan dyaspora, nou menm ki aletranje, nou menm ki nostaljik, se sa kap pase nan peyi nou. On nèg ki direktè nan on enstitisyon, li te yon ansyen senatè, li ap pase nan on zòn, pa le fèt ke Yvon Buisrèt ta gen lyen avèk Toto, Nèg yo touye l, yo mete dife sou li ansanm avèk moun ki te akonpanye l lan. E ou wè nan moman sa a, kèlkeswa moun ki te akonpanye Yvon Buisreth, yo t ap met dife sou ou tou. Ti makak, si se ou, ou wè non sa a ou pa bezwen mete l sou moun ankò. Paske makak gen lespri pase w. Èske w konprann? Si w anlè a la a, paske nan entèvyou ou bay, Mò pale de zòn wap pwoteje, moun wap pwoteje. Wap pwoteje moun epi se konsa wap touye moun? Nèg yo kalsine. Bon banm di w yon bagay ti makak, si w te fanmi ansyen senatè lan, kòman w tap gade l? Si w te fanmi moun sa ki boule a, Kòman w t ap gade l? Sa kapab rive ke nou fin fè yon krim, nou pa konnen ki sa sa pral genyen kòm repèkisyon. Sa kapab rive nou fè krim nan, men nou pa konn si se sitwayen sa a nou boule a, sa pa t bezwen rive la, kèlkeswa moun li te ye a tou. Ou pat oblije pase a laksyon pou boule l. Kounya a leta, anba lave nou. Kwadèboukè nou wè kòman bagay yo ye. Anpil lòt kote nou wè kòman bagay yo ye. Eske nou konprann? Donk, jounen jodi a la a, fòk nou pran responsabilite nou. Kòm si nèg Toto yo kòmanse fè yon operasyon, leta li menm pa di l ap fè rès. M ta renmen konnen. Menm lè bagay la l politik, men omwen mezanmi. O mwen. Kounya la a, ti makak, degaje w pou w di kòman moun sa yo yo fè mouri, kòman yo fè met dife sou yo paske se nan blòk ou sa pase. Eske n konprann? M pral tounen toutalè avèk lòt emisyon. Men antretan n ap kite w avèk kèlke enfo epi n ap tounen pou n boukle. Salye nou. Komisyon ke Premye Minis lan te mete an plas lan. imedyatman konstitiye nou te rankontre avèk li pou ansanm avè l nou te kapab defini misyon nou. E misyon nou, nou te tradui l nan tèm de referans ke nou prepare antre nou pou n bay tèt nou objektif e gade ki plan daksyon n ap bay tèt nou, nan konbyen tan pou n fikse tèt nou djòb sa a e epi mete plan daksyon nou an an an an enplemantasyon. E se konsa k fè ke nou te chwazi fè kalandriye sa a pou nou kòmanse travay avèk dabò ekip Montana a nan yon premye tan. Men fò nou di tou ke Komisyon an te klè ke l pa ka kòmanse al rankontre lòt sektè yo, lòt aktè yo san li pa t pale avèk Komite medyasyon ki te mete an plas, ki te genyen reprezantan Relijyon pou Lapè, reprezantan sektè prive dè zafè lan, avèk reprezantan Corpu a, Inivèsite Leta a. Donk, m ta ka di premye rankont ke nou te fè, se te avèk yo, pou nou te kapab gade. gade travay ke yo fè a e di yo ke nou se yon pwotagonis nan kriz la, nou pa gen ankenn ankenn veleite ranplase yo paske nou se yon komite pou ki reprezante akò 11 septanm lan, nou apral travay pou nou gade avèk lòt yo kòman kreye tab dyalòg la. Aprè premye tan sa a ki te pou nou menm detèminan, e diskite avèk komite medyasyon sa a, nou te kwè ke e nou te kapab nou te kapab kòmanse rankontre diferan aktè yo. E premye premye e rankont nou fè avèk e aktè yo se te avèk aktè ki reprezante e Akò Montana. Avèk yo nou te gentan nou reyalize twa rankontre. Twa rankont sa a Premye premye rankont la, premye jou a, se te debleye, n t ap debleye tèren pou nou te kapab gade kouman nou pral fè diskisyon an. Men, nan premye jou a, te deja genyen on on on divèjans piske nan tèt pa nou, suivan manda ke nou konnen ke Premye Minis lan te ba nou, n apral rantre nan yon dyalòg e avèk tout sektè. Donk, lè nou rankontre yo di yo menm yo pa nan dinamik sa a, yo nan dinamik rankontre sèlman premye minis lan avèk siyatè akò 11 septanm. Donk, sa se te nan premye jou a e nou nou gade divèjans lan epi nou vanse nan dezyèm jou a, nou fè lepwen, nou di ok, ann kòmanse travay ansanm. Epi n ap gade pou n mete n dakò sou yon ajenda de diskisyon. E pandan n ap analize ajenda diskisyon an, n a gade ansanm ki aktè pou nou wè n a vanse kot aktè yo ansanm. Se pwen dakò sa ke n te jwenn nan dezyèm jou la. E nou te mete n dakò pou nou mete yon komisyon an plas, pou komisyon sa a ki gen 4 manm ladan l te al travay sou ajennda a pou nou ka gen yon sèl ajennda e pou n ka travay sou yon sèl pwotokòl de diskisyon e ansanm nou ta prale vè lèzotre. Twazyèm jou reyinyon an fèt avèk, men fò m di tou ke pandan ke n ap fè travay tout reyinyon sa yo nou t ap idantifye lòt aktè pou n rankontre yo. Nan twazyèm jou reyinyon sa a, nou kòmanse diskisyon kote ke nou bite sou 2 pwen. Nou bite sou 2 pwen sou ajenda a e ke n ap prezante n talè. Nan pwen nou bite sou ajenda yo, sa vin fè ke yo di a an n pran yon ti poz pou pèmèt ke nou kapab retounen sou tab dyalòg la. Nou di kòm yo menm ajenda ke yo pwopoze nou an n ap fè yon kont pwopozisyon dajenda e se kont pwopozisyon dajenda sa ke n te retounen ba yo le 21 jiyè ki poko ki poko gen swit e nou kanpe le twazyèm jour pou n al gade ajenda e imedyatman puiske n te idantifye dotres aktèr tout aktèr ke n te rankon nou te idantifye yo nou kòmanse rankontre yo nou rankontre moun ki nan akò Lwizyàn yo ki fè akò yo rele akò initè a. Nou rankontre avèk GRAF ki se yon gwoup de depite ki genyen 72 depite ladan l. Nou rankonte, nou rankontre Platfòm Solid. Solid se ki genyen plizyè ansyen palemantè ladan l tou. Nou rankontre plizyè, plizyè gwoup ki siyen akò Montana a men sitou nan sektè popilè a. E menm sèten gwoup politik tou kankou Ansanm Nou Fò, ARN, e gwoup Kopos Ayiti e alye. ki se siyatè akò Montana a. Nou rankontre kèlke pèsonalite nan sektè afè la, lòt pèsonalite nan sektè politik lan, e nou rankontre tou nan sosyete sivil la, yon gwo yon gwo òganizasyon ki rele Lakou Lapè, e epi nou rankontre yon gwoup nan dyaspora a. Aprè nou kontinye perip lan, nou rankontre avèk, m ta ka di prèske tout sektè, tout, tout reprezantan sektè vodou an, nou diskite ansanm avèk yo e nou gen lòt gwoup depite tou ke n rankontre ansanm avèk yo. Nou pran desizyon e pou n kontinye rankontre lòt aktè e nou espere nan wikenn sa a mete fen a tout rankontr e tout diskisyon ke n ap fè, nou, nou, pandan n ap bay konferans lan e prepare n ap prepare tou lòt rankontr ke nou genyen pou jounen jodi a. Donk nou di nou mèsi e se jiska dat se bilan nou nan tèm aktivite ke n reyalize. Mwen vle reponn kesyon sa pou mwen di ke mwen regrèt ke petèt jounalis yo pa t mande sa sa vle di kòm ou poze m kesyon ou menm jounalis sa sa vle di ke y ap pase yo nan tenten an oubyen y ap fè yo pèdi tan an se sa pou n ta mande l paske m eksplike l byen pou mwen di nan premye tan men kisa n fè avèk yo menm dabò l kelkeswa moun ki nan diskisyon se paske kelkeswa moun ki sou tab de diskisyon pa gen si w pral nan dyalòg pa gen pèsonn ki ka enpoze yon lòt pèsonn pa ka enpoze lòt la volonte l donk si w ap diskite ansanm avè m Mwen vin diskite avè w, ou mete yon pwopoizisyon sou tab la, epi nou di, Ba nou tan pou ke nou analize pwopoizisyon w nan, n ap fè yon kont pwopozisyon. Yo menm ankò, yo te dakò e yo te di ke yo konsyan ke ou pa ka mete ankenn dokiman sou tab la si l pa, si l pa diskite dabò antre sou komite ki an plas lan, pou yo te adopte l, pou yo vin mete l sou tab de diskisyon an. Mentnan, lè. Yo poze pwoblèm ajenda, agenda de discussion, an e se pa yon diskisyon k ap fèt avèk le premye minis Ariel Henry. Se yon diskisyon ki antame antre yon komite ki lakay yo e yon komite ki lakay pa nou. Nan de premyè reyinyon yo, efektivman premye Ariel, premye minis lan te prezan, nan dezyèm nan li vini e li pa rete. Donk diskisyon an, nou menm kòm komisyon, m pa konnen, m pa konprann ke Komisyon bsap, Biwo Swivi Akò Montana a, èske nan tèt pa yo, efektivman, yo vini pou diskite inikman de sa yo vle nan dokiman yo a, e si sa k nan dokiman yo a, moun ki anfas yo pa dakò ak tout sa yo di a, epi yo leve, yo leve, yo fèmen diskisyon an? Nan ki, ki jan pou, ki jan pou Ou di ke ou nap betize ou nap pèdi tan alòske ou pwopoze nou, nou di w ba nou fè yon kont pwopozisyon. Nou fè kont pwopozisyon an, nou voye l ba ou, ou pa janmen reyaji sou li epi w di se nou menm kap fè w pèdi tan. Dezyèman, 21 jiyè. Dezyèm, dezyèm e sa ke mwen vle mete kòm pwen. Avan ke nou pran poz la, genyen yon delege yonn nan reprezantan Montana yo ki di, de tout lè manyè, si nou mèt al reflechi sou ajenda a, men si nou pa, le mo bisefal pa parèt nan ajenda a, si nou pa aksepte ke lògan de kontwol pral jwe yon wòl de parleman ke l ka Ranvwaye, entèpele, ranvwaye minis ak premye minis, nou pa aksepte l. Donk, malgre sa nou pa di anyen, nou di bon, on va vous faire une contre proposition. Paske nou menm kòm politik, nou menm kòm ansyen senatè, kòm dirijan de pati politik, nou tout nou di jan wè André Sot di l la, nou pou dyalòg pou mil. Men mettenan nou di pwen ka pral met sou tab la fòk tout moun konfòtab avè l. M pa vin sou tab la pou m enpoze w m ap mete monosefal nan papye a. Ou pa kapab di m ou menm ou oblije m mete bisefal. Donk se on diskisyon ki kòmanse. Donk mwen panse ke e fòk ou lè w ap kouri sou ring nan fò w fè spò anpil nan bagay politik nan pou gen kouraj pou kenbe souf ou de manyè aske pou w pa kouri kite tèren an fasil. Nou menm nap fè politik nou ap kontinye nou sou box la nou leve pwa lou pou pèmèt ke nou gen rezistans nou ap diskite ak tout aktè e nou pap kouri pou kèlkeswa sa ou mete sou tab la nap diskitel avèk kèlkeswa aktè la mwen dakò avèk Andre nou mande zanmi Montana yo se avèk konstènasyon ke nou wè Yo kite ring nan, alòske nou poko menm kòmanse, nou potko menm kòmanse match la. Donk, n ap mande yo retounen pou nou kapab diskite avèk tout lòt aktè ki nan sosyete sivil la, ki nan sektè politik la, paske pa genyen yon sèl gwoup nan peyi a. Pa gen pi gwo Ayisyen ki pi siperyè pase lòt Ayisyen. Tout Ayisyen enpòtan. Donk, pèsonn pa ka fè nou menm politik kwè ke on sèl sektè nan peyi a depi w lonmen yon lòt sektè liv fè li voye l o kalangrèk li menm se li k pi enpòtan li pap pèdi tan a lòt moun nou menm nan nou menm nan akò 11 septanbre li klè e nou redi l tout aktè dwe sou tab la pou Premye minis Ariel Henry pran responsablite l kòman e pou l kòmandite e tab de dyalòg. Non non non mwen m ta renmen m ta renmen ke jounalis yo vrèman m pa konnen si nou vle sa m ap di a pou yo anrejistre l ou pa anrejistre l m pa gen pwoblèm si nou vle anrejistre l men m te vle pale avèk nou vouzèt dè pwofesyonèl vouzèt dè pwofesyonèl n ap tande m mesye dam m ta m ta renmen ke n fon ti jefò fon ti jefò pou nou li pwopozisyon dajennda sa a Mande moun Montana ouzin bagay an pral ba nou nan filme l bap ba nou pa yo a pou nou gade ki divèjans ki gen ladan yo pou lè sa a n ap an mezi pou n mande yo èske se yon pwoblèm ajennda k gen oubyen se yon lòt pwoblèm m ap mande nou sa m ap mande nou m ap mande nou sèvis sa gade sa nou ba nou nou menm nan kòm ajennda se yon pwopozisyon yo ba nou gade kont pwopozisyon sa sa se kont pwopozisyon an m pral ba nou gade pa yo a. Pou nou byen gade l pou nou di men ou wè le pwoblèm. Fwa ankò pèmèt mwen salye zanmi jounalis yo e jan ke nou tande l lan apre diskisyon yo komisyon ki soti nan akò 11 septanb lan men pwopozisyon ajennda ke li fè. Réduction drastique de la, de la violence armée et le démantèlement des gangs armés et de leurs réseaux d'approvisionnement. Point 3. La question constitutionnelle, notamment la révision du système électoral, la question des partis politiques comme premier extrait du dialogue national sur les problèmes fondamentaux de la nation et l'harmonisation des mandats. Point 4. La lutte contre la corruption et l'impunité, le renforcement et éventuellement la révision des organes de contrôle et de poursuite, la lutte contre l'évasion fiscale, les réformes institutionnelles urgentes. Point 5. Apaisement social et la relance des activités économiques, sociales et culturelles en vue d'améliorer les conditions de vie de la population et de faciliter le retour à la paix. Point 6. Les élections. Parlant du CEP, dimension institutionnelle et administrative, financement des partis politiques et des élections. Point 7 les questions du pouvoir judiciaire, de l'organe de contrôle, de l'action gouvernementale et du tiers du Sénat pendant la transition. Point 8. Définir l'environnement politique de la transition selon une architecture de gouvernance consensuelle. C'est 8 points saillants ke nou zot, nou menm nan komisyon 11 septanb lan, ke nou fè, nou pwopoze pou angaje dyalòg lan. Dyalòg lan nou pwopoze pwen sa yo, 8 pwen sa yo ki pral sèvi nou de pwen de diskisyon pou tout nou tout pwotagonis yo pou nou diskite sou yo. Pou tout Ayisyen gade lòt je nan je e pale an verite ak pèpl Ayisyen an. Depi 1986 nap fè spò sa. Depi 1986 genyen kontestasyon a chak eleksyon. E gen efritman tou de kantite moun ki al vote. Nou tonbe nou sitiyasyon la a kounye a, Mèt André sot di l, pa gen pyès mekanism, pyès mekanism enstitisyonèl pou nou kapab mete swadizan enstitisyon, swadizan mete yon yon gouvènman bisefal jan ke yo di l lan sou plas. Mwen di fòk nou pale verite ak pèp lan. Nou pa ekskli sa nan diskisyon an, men nou mande jounalis yo tou ede popilasyon an konprann yon reyalite. Nou devan sitiyasyon, nou pa kapab al renouvle enstitisyon yo sou baz enfòmèl. Pa gen mekanis, fòk nou chita ansanm pou n detèmine, se dyalòg la nou di ki pa gen wout pa bwa. E nou pa kabap ofri peyi a lòt akò toujou. Yon enyèm akò pap rapòte peyi a anyen. Tout Ayisyen ki konsekan dwe konprann nesesite pou yo vin chita ansanm otou de yon tab dyalòg pou n kapab poze vrè pwoblèm peyi a. Kisa vrè pwoblèm peyi a ye? Etandone tout enstitisyon yo disfonksyonèl, nou devan sitiyasyon eksepsyonèl, se vin chita ansanm pou n gade kouman nou pral mete men pou mete an plas mekanism yo pou nou rive nan eleksyon pou renouvle pèsonèl, pou nou renouvle enstitisyon yo. Pou nou rive la, li mande anpil bagay. Nou gon kesyon ensekirite k ap ravaje n. Kesyon ensekirite a, fòk nou gade yonn gade lòt nan je pou n di li pa lapanaj de Leta sèlman. Si l te lapanaj de Leta sèlman, li t ap pli fasil pou l ta kab rezoud lapolis ap montre volonte l la pou l kòmanse fede aksyon l ap kòmanse fede aksyon li kòmanse fede aksyon. N ap mande inik nou t ap mande inikman ke Leta ranfòse lapolis la ann ameman e ann ekipman. Men, kesyon ensekirite sa a, li pa konsène lapolis sèlman. Fòk, sou tab dyalòg la, tout sektè vin chita gade lòt nan je pou nou di kouman n ap kontribye pou kesyon ensekirite sa a ki alafwa touche politik, sektè prive, poli e, e, e, e, e otre, banditis, banditis lan, pou nou kapab rezoud li. Li pa lòt. tèjivèse, soti nan akò, vini, tankou Doktè Gilles di gen lòt moun, gen lòt sektè k ap vini, gen k ap sòti, gen k ap vini. La table du dialogue est incontournable, nou pa kapab ap ofri popilasyon an antanke lidè, nou pa kapab ofri popilasyon an sa, popilasyon an fè travay li deja. Popilasyon an nou te konn mande l pran lari, li pran lari, Men nou rive nan yon moman antank lidè, antank aktè politik, aktè de la sosyete sivil, aktè nan sektè prive a, pou nou chita ansanm, pou nou fè sa pou nou fè. Popilasyon fè devwa l deja. M pa kwè se popilasyon nou pral tann ki pou rezoud pwoblèm nan pou nou. Se nou antank lidè, nou antank aktè, nou antank pwotagonis ki pou wè nesesite pou nou chita ansanm otou doun tab pou n rezoud pwoblèm nan. Merci, sénateur Jacinthe. Madame Bozil avec Majorie Michel souhaite présenter respectivement bilan travail commission hein, et également proposition d'agenda que nous soumettons à appréciation ensemble de l'autre secteur, l'autre protagoniste pour dialogue interhaïtien. Évidemment, son proposition, s'est pas coulée dans le béton. E kriz politik nou ladan an jodi a, s on kriz politik ki gwo nèg. E nan konpreyansyon komisyon dyalòg 11 septanm nan, se kriz politik ki pi difisil, ki pi grav, ke peyi a pa janm konnen pandan lè 35 dènyè zane. Paske nou konn abitye nan kriz. Men a chak fwa nou te nan kriz pandan lè 35 dènyè zane, te toujou genyen de enstitisyon repiblikèn ki kanpe. Te toujou genyen de enstitisyon deta ki kanpe, sa yo te fasilite pou jwenn solisyon an. M sonje an 2004, lè Jean Bertrand Aristide oblije kite pouvwa a, mais il y avait la Cour de cassation. Il y avait le président de la Cour de cassation qui était là, et conformément à la Constitution, il était très facile pour Boniface, Alexandre Vine président, et assurer transisyon. Le, par exemple, eleksyon 2015 yo krasé, eleksyon Michel Matteli tap fè kon prezident, eleksyon sa krasé 22 janvye 2016, M pa janm bliye sa. Se vre te gen kriz politik, men yavè le parleman ki tèt an fonksyon. Gon parleman ki te soti nan eleksyon 2015 yo, ki te la e ki fasilman rapatriye sitiyasyon an, paske parleman an te gen lejitimite pou sa, e parleman an mete Joslèm Privè prezidan pou kontinye pwosesis elektoral la. Jodi a, nou nan yon kriz eksepsyonèl Paske tout enstitisyon leta yo atè. Parleman an pa egziste, se 10 senatè ki la. Bon, gen moun ki konprann ke manda yo fini, se pozisyon pa m an pasan. Men, 10 senatè, se nè pa le parleman, se nè menm pa le sena de la repiblik. Pouvwa jidisyè kraze, le CSPJ è disfonksyonèl. La kou de kasasyon disfonksyonèl, li pa p fonksyone jodi a. Sèl enstitisyon ki la, se moso nan egzekitif la, paske la prezidans la, palè a vid, pa gen prezidan ladan l, men sa k la kòm enstitisyon, se gouvèneman ki kwafe administrasyon leta a. Nou sòm dans une crise eksepsyonèlman difisil. E nou konprann ke le dyalòg, se la sèl vwa. Menm si w leve kò w anlè, ou frape l atè, ou monte sou yon pye palmis, ou sot tonbe atè, w ap tounen sou tab dyalòg la. Paske pa gen lòt solisyon, pa gen wout pa bwa. E se nan sans sa a, komisyon dyalòg 11 septanm nan, lè nou fin rankontre anpil lòt aktè, nou degaje yon konpreyansyon de diskisyon yo, de dyalòg la. Pou nou, e se klè, le dyalòg fòk li miltilateral, fòk li miltisektoryèl. Fòl miltilateral, fòl miltisektoryèl, sètadi ou pa ka fè yon dyalòg sèlman avèk yon gwoup. E nou l'avons dit à nos amis de Montana, si nou jwenn yon akò avèk yo sèlman, li pap pèmèt nou rezoud kriz la. Gon yon bann lòt aktè majè, efektivman, yo son aktè enpòtan, men yo pa pi enpòtan ke lòt aktè yo. E se la nou bezwen imilite, nou bezwen konpreyansyon. E sa k fè nou di dyalòg la fòl miltilateral. Paske son peyi ki emyete, son peyi ki divize, ki eklate. E fòl miltisektoryèl, fò n pa kite okenn sektè enpòtan de kote. Fò nou mete tout moun sou tab dyalòg la. Se sa k fè Madam Bozil sot prezante w bilan, rankontre sektè vodou, inivèsite, rankontre sosyete sivil, gwoup politik, rankontre gwoup popilè. Se sa notre comprehension du processus de dialogue. E nou espere. Apre diskisyon yo, n ap soti avèk yon konsansis sifizamman laj pou garantir la stabilite de se peyi e pou pèmèt ke nou jwenn devlopman ekonomik e sosyal n ap chèche a pou nou kapab chanje definitivman, efektivman, efikasman kondisyon lavi pèp la. Alò, se konpreyansyon pa nou e nou kwè tou Jan Madam Marjorie Michel sot di l, dyalòg la fòk li fèt sou vrè pwoblèm peyi a. Vrè pwoblèm peyi a jodi a se ensekirite, se kidnaping, se pwoblèm grangou k ap touye moun, ti mamit diri monte tèt nèg, ti mamit farin monte tèt nèg, ti mamit pwa monte tèt nèg, galon lwil monte tèt nèg. Se vrè pwoblèm peyi a. Pen, sik, monte tèt nèg, se vrè pwoblèm peyi a. Fò yo nan dyalòg la. Fò l fèt tou sou kesyon konstitisyon an. Paske si nou pa fè dyalòg sou kesyon konstitisyon an pou nou jwenn yon konpwomi sou li, nou pral fè yon eleksyon pou 3 senatè, abe ap gen yon senatè k ap gen 2 zan, ap gen youn k ap gen 4 ran, ap gen youn k ap gen 6 zan. Nou nan pwoblèm pi rèd. Si nou pa gade pwoblèm konstitisyon an, n al fè eleksyon, ebyen prezidan ou pral mete a ou p ap konn ki lè manda l ap fini. Pa egzanp, pou mwen ki te di manda Jovenel Moïse fini 7 fevriye 2021, sa vle di konstitisyonèlman, Depi 7 fevriye 2021, gon prezidan manda l kòmanse, menm si eleksyon poko menm fèt pou li. E pou moun ki te di manda Jovenel ap fini 7 fevriye 2022, sa vle di pou yo, depi 7 fevriye 2022 ki pase la, manda prezidan k pral monte nou poko konn ki lè a, li deja kòmanse. Sa vle di ki sa? Ou pral gon prezidan, gen moun k ap di l rete 3 zan manda, genyen k ap di l rete 2 zan, nou pral mete kriz sou kriz, apse sou klou. Sa vle di, le dialogue est indepensable, le dialogue est indepassable, ou pa kapab pa fè dialogue la, ou pa kapab kontourne l, le dialogue est incontournable. E nan dialogue la tou, fò nou jwenn kòman n pral fè eleksyon an, lè w fin met sekirite, w fin konbat kidnapping, fò jwenn kòman w pral fè eleksyon an, fò w monte yon konsèy elektoral ki pa fè okenn moun pè. Fòk ou Elimine kesyon kat Dermalog la jan nou di l nan akò 11 septanm nan. Fòk eleksyon an fèt dan la transparans. Fòk gon anviwònman politik ki pèmèt tout moun konfòtab pou yo pa konprann gon pouvwa ki la ki pral fè eleksyon pou iks pou zèd. Vwala notre konpreyansyon de se pwosesis de dyalòg e nou espere tout aktè ap vin nan dyalòg la e ankò yn fwa nou demandons a nos amis de Montana de revenir sur la table Retounen sou tab dyalòg la paske pa gen wout pa bwa. Menm si w monte yon pye palmi, si w lage kò w atè, sou tab dyalòg la w ap vini. Monte sou tèt yon kay disèt wotè, lage kò w atè, etsetera, dyalòg li ye. Sote ponpe, dyalòg li ye. Pa gen wout pa bwa, le dyalòg est indepasab. Mèsi bokou. Ke tout moun konprann sa, dyalòg se pa bagay ki fasil. Dyalòg mande anpil depasman de swa, dyalòg mande anpil pasyans. Donk se toutafè nòmal lan kad de dyalòg la gen moun, tankou President Edmonde Supplice Beauzile di l, fòk ou gen souf pou w chita sou yon tab diskisyon. Donk nou panse ke menm jan Montana siw swa, paske se pa di yo di yo koupe fache a nèt a dyalòg la, Men m panse gen lòt moun tou ki pa t gen ase souf pou yo konprann nesesite pou gen dyalòg la. Men nanpèch, gen nouvo moun tou ke n chita nou rankontre, gen dotzaktè ki pa t siyen akò 11 septanb lan, ki, jounen jodi an, vin chita avèk nou pou yo diskite. Nou pa pral pran tan pou n site yo la a. E m rete kwè ke jodi an, tankou André Michel, Mèt André Michel sot presize l, Nou gen sètitid ke Montana ap konprann ke jodi a lan kafou ke n ye la, se vin sou tab la pou n diskite. Moun ki ale yo tou, y ap konprann ke pa gen wout pa bwa, se dyaloge pou n dyaloge, pou n jwenn yon solisyon final a kriz sa a. E nou rete kwè kanmenm, fòk nou pa fè twòp tan pase, paske peyi a pa ka tann. E dènye mesaj Senatris Edmonde Supplice Beauzile di an, m repete l tou, Fòk PM Ariel Henry konprann gon kafou ki rive, fò n konvoke cette grande table de dialogue pou n ka jwenn on solisyon ansanm avèk moun ki vle, moun ki kwè lan dyalòg, lan demokrasi pou n retire peyi a lan sitiyasyon makab ke l ap viv la. Si m ap negosye antanke sektè ou antanke pati, Humm mandan ou akò li global m ka sur le plan taktik m retire kò m pou m rantre lan yon negosyasyon pou m ka granmoun tèt mwen pou m ka m mèt nan lib pou m fè l sa se yon premye repons dezyèm repons lan m ta renmen ke se yon mesaj pou nasyon an jodi a eske gen nesesite pou nou refè. Kongrè de Larcayen? Wi gen nesesite pou l refè Kongrè de Larcayen. Sepandan, anndan yon kriz parèy, Jovenel li mouri nou tout regrèt li, nou rate yon premye manch, Premye Minis Ariel gen ennan, jodi a objektif la se lèzeleksyon. Se lè eleksyon. Men pou rive yon eleksyon, m panse ke se la a nou bezwen yon konsensis. Yon konsensis 1 sou kesyon ensekirite, 2 sou kesyon apèzman, 3 sou kesyon elektoral, 4 konstitisyon. Paske Andre Edmond Marjorie li sot di l. Li sot di l. Wi m ka al nan bwa, m ka al nan. e kongrè de lakay men se eleksyon an ki pou ban l wi mwen vini avèk pwogram mwen otomatikman m genyen m pral nan kongrè akayè a paske gon nesesite pou nou refonde leta a men jodi a lan sa nou ye la a nou pa ka al lan kongrè de lakayè paske nou pa gen enstitisyon anyen sou pye nou pa genyen okenn moun la a okenn sektè ki di. o non de tèl atik, o non de sa m reprezante pou se mwen k prezidan, pou se mwen k premye minis. Chans pa n, anvan Jovenel mouri, li te mete on premye minis. Nou menm, nou ta renmen mete on premye minis tou, gen lòt moun ki ta renmen premye minis tou, nou tout nou di n ap fè on depasman. N ap fè yon depasman pou n rantre lan yon akò e jodi a set akò èt ensifizan e n ap chèche ranfòse l e se sa k fè nou mande tout moun, tout moun vin sou tab la pou n jwenn yon konsansis sou tout pwen sa yo nou di a pou n ka ale ozeleksyon pou moun e nou tout ki vle refonde Leta a apre lèzeleksyon pou moun nan gen yon manda klè lan men l pou n al rantre lan refondasyon de Leta a. Se sa ke nou menm nou mande. Se sa ke Premye Minis Ariel li mande. Paske li menm sèl antan ke Premye Minis, li pa santi ke l kapab pou l di 1 m pral nan m pral monte yon konsèy elektoral pou kont mwen, 2 m pral fè yon konstitisyon pou kont mwen. Non. Se sa a ki fè ke nou di